Estè chapit premye a dis Vwala se te sou rèy wa Asyeris, li t ap gouvènen 127 pwovens depi peyi Lend rive peyi Letyopi. Lè sa a, wa a te rete lavil Souz, kapital la, ki te tankou yon sitadèl. Li te gen twazan depi li te wa. Yon jou, li bay yon gwo fèt babako pou tout chèf li yo ak pou tout moun k ap sèvi avè l nan gouvènman an. Tout lame peyi Pès ak peyi Medi a te la tou ansanm ak tout gouvènè ak tout gwo zotobre pwovens yo. Li resevwa mesye yo nan lakou jaden palè l la. Lakou palè a te dekore ak bèl rido koulè blan ak ble. Yo te mare rido yo ak bèl ti kodon koulè vyolèt nan bag fèt an ajan monte sou gwo poto fèt an mab. Yo te ranje bèl ti kabann fèt an lò ak an ajan nan tout lakou a. Lakou a te pave ak mab blan, mab wouj, mab nwa, gwo pèl klere ak bèl pye ble. Yo te sèvi bwason nan gwo gode lò, chak gode te gen yon fòm apa. Yo te bay diven wa a an kantite jan wa a te vle l la. Tout moun t ap bwè san pèsonn pa t kontwole bouch yo, paske wa a te bay kanbizye li yo lòd pou chak moun te jwenn mezi yo vle. Li ba yo lòd pou y al chache Larèn Vasti ak tout kouwòn li sou tèt li. Larèn lan te yon bèl fanm. Wa a te vle fè pèp la ak tout chèf li yo wè jan li bèl. Men, lè nèg konfyans yo al di Larèn Vasti lòd wa a te ba yo a, li derefize vini. Sa te fè wa a fache. Li te move anpil. Se te koutim lan lè sa a chak fwa wa a te gen yon bagay pou l regle, li toujou pran konsèy nan men moun ki konnen sa ki dwat ak sa lalwa mande. Se konsa, wa a fè chèche konseye l yo pou yo di l sa pou l fè. Men konseye ki te pi pre l yo. Lèfini, se yo ki te gen premye plas nan gouvènman an. Wa a di yo konsa, Dapre lalwa, ki sa pou m fè Larèn Vasti? Mwen voye nèg konfyans mwen yo al ba li yon lòd, li derefize obeyi m. Lè sa a, Mimoukan pran lapawòl devan wa ak tout lòt chèf yo. Li di konsa, Se pa sèlman wa a Larèn Vasti manke dega. Se tout chèf ak tout gason k ap viv nan tout peyi ki so dlod wa a li manke dega. Lè medam yo va konnen sa Larèn Vasti fè a, yo tout yo pral pran mari yo pou bòbòy. Y ap di, Wa Asyeris ki wa Asyeris, li te bay Larèn Vasti lòd pou vin bò kote l. Larèn nan te derefize l. Lè madanm chèf peyi Pès ak peyi Medi yo va konnen sa Larèn lan fè a, se sa ase yo pral pale nan zòrèy mari yo depi jodi a menm. Lè sa a. Toupatou medam yo pap respekte mari yo ko. Mari yo menm pral fè kòlè sou madanm yo. Si wa a dakò, se pou l fè yon deklarasyon pou l fè tout moun konnen Larèn Vasti pap janm gen dwa parèt devan l ankò. Madanm yo va gen respè pou yo. Amen. Wa a ansanm ak chèf yo te renmen lide Mimoukan te bay la. Se konsa wa a fè sa Mimoukan te di fè a. Li voye mesaj nan tout peyi ki te anba baton kòmandman l lan. Mesaj la te ekri nan lang chak peyi, jan yo ekri lang lan nan peyi a. Li voye di se pou chak gason chèf lakay yo, lè yo pale, se fini. Apre sa, lè kòlè wa a fin pase, lide wa a te toujou sou sa Vasti te fè a ak sou desizyon li menm li te pran lè sa a. Se konsa, nan moun ki toujou avèk ou a, gen ladan yo ki di l, Poukisa ou pa mete moun chache pou ou kèk bèl ti jenn fi ki tifi toujou, nan tout pwovens peyi ou a? W a chwazi kèk enspektè ki va chache dènye bèl ti jenn fi ki poko nan gason? Ya mennen yo nan kay madanm ou yo. Isit la lavil Souz kapital la. Wa mete yo sou kont egayi domestik konfyans ou ki responsab madanm ou yo. Pou li ba yo tout sa yo bezwen pou fè kò yo bèl. Lè fini, jenn fi ki va fè ou plezi plis, wa mete larenn nan plas Vastya. Wa wè se te yon bon lide li fè sa konsa vre. Lè sa a nan lavil Souz, kapital peyi a, te gen yon jwif ki te rele Madoche. Se te pitit Jayi nan branch fanmi Benjamen. Li te soti nan fanmi Kich ak Chimeyi. Lè Nebikadneza, wa peyi Babilòn nan, te pran Jekonya, wa peyi Jida, ansanm ak lòt prizonye yo nan lavil Jerizalèm pou l te depòte yo. Madoche te ladan l tou. Li te gen yon ti kouzin li ki te rele Estè. Men bon non jwif li se te Adasa. Se te yon bèl fi anfòm. Lè papa l ak manman l mouri, Madoche te pran l lakay li, li leve l tankou pwòp pitit fi li. Apre yo te fin pibliye lòd wa a, yo mache chache anpil jenn fi, yo mennen yo lakay wa Lavilsouz, kapital la. Estè te ladan yo tou. Se konsa li te lakay wa a sou kont Egayi ki te responsab tout madanm wa yo. Estè te fè Egayi plezi anpil san l te ale avè l. Li pa pèdi tan li, li ba li tout sa li te bezwen pou fè kò l bèl ak manje ki bon pou li. Li chwazi sèt bòn lakay wa a, li bay Estè pou sèvis pa l, epi li mete l nan pi bon apatman ki te genyen nan kay madanm wa yo. Estè pa t kite pèsonn konnen moun ki peyi ak ki ras li te ye, paske Madoche te ba li lòd pou l pa t di anyen sou sa. Chak jou, Madoche bò pa l menm t ap pwomennen devan lakou kay medam yo pou l te konnen jan Estè t ap degaje l, ki jan sa t apral pase pou li. Yo te pran yon lane nèt pou pare jenn fi yo. Yo pase si mwa ap pran masaj ak lwil fèt ak lami. Si mwa ak odè ansanm ak krèm fèt pou madanm marye. Apre sa, yo mennen jenn fi yo yonn apre lòt al jwenn wa Asiris. Men ki jan sa te fèt. Lè yon jenn fi ap kite kay medam yo pou ale kay wa a, Yo ba li tout sa li te vle mete sou li. Se yon jou swa yo toujou mennen l. Nan maten, yo fè l ale nan yon lòt kay wa a te genyen pou fanm kay li yo. Yo remèt li nan men Chagaz ki te responsab kay sa. Jenn fi a pa t gen pou l te tounen kay wa a ankò, esepte si wa a te vle. Lè konsa, se wa a ki pou bay non fi li vle a. Jou pou Estè ale kay wa a rive. Estè, pitit fi Abikayi la kouzin Madoche te pran pou pitit fi li a, Leve, li pa mande anyen pase sa e gayi, domestik konfyans wa a ki te reskonsab jenn fi yo te ba li konsèy mande pou mete sou li. Tout moun tonbe pou Estè lè yo wè l. Se konsa, Asyeris t ap mache sou setan depi li te wa. Nan dizyèm mwa, mwa yo rele Tebèt la, Lè yo mennen Estè devan wa a lakay li, wa a tonbe pou Estè plis pase pou tout lòt fanm li te janm konnen. Amèn. Estè te rive fè wa a plezi plis pase tout lòt jèn fi yo. Wa a renmen l plis pase lòt yo, li mete kouwòn li a sou tèt Estè. Li nonmen l la rèn nan plas Vasti a. Amèn wi, tout glwa pou Bondye. Lèfini, li voye envite tout chèf li yo ak moun pa l yo. Li fè yon gwo resepsyon pou Estè. Li bay yon jou vakans nan tout peyi a nèt. Apre sa, li bay kado adwat agoch jan wa yo konn fè l la. Madoche sove lavi wa a! Pandan tout tan yo t ap mennen jenn fi yo bay wa a, Madoche te chita bò pòtay palè a. Estè menm pa t kite pèsonn konnen moun ki peyi ak ki ras li te ye. Madoche te ba li lòd pa di anyen sou sa. Estè te obeyi l jan li te toujou obeyi l lè li te timoun lakay li. Antan Madoche te chita bò pòtay la, de domestik konfyans wa a, Bigtan ak Terèch, ki t ap fè pòs devan chanm wa a, fache sou wa a. Yo fè konplo pou yo touye l. Madoche vin konn sa, li di larèn Estè sa. Larèn Estè menm al di wa a men sa Madoche voye di l. Yo mennen ankèt, yo jwenn sa Madoche te di a se te vre. Yo pann de mesye yo, lèfini, wa a bay lòd pou yo ekri koze a nan gwo liv